écoutez Radio Dynalex Shalom, la meilleure station de radio en ligne. Il s'agit d'une station de radio chrétienne qui propose de la musique évangélique, des sermons, gospel et autres. Branchez-vous et profitez de la meilleure programmation évangélique. Legliz Bondye beni nou, mwen salye nou maten an nan non Bondye lavi a, e nou di Bondye mèsi ke se nou menm ki genyen opòtinite maten an pou ale salye Bondye pou grandè li, pou pwisans li, pou kapasite li. Nou di Bondye mèsi pou sa e n ap ouvri sèvis sa a avèk ou maten an e nan Som 3. Se pa pou granmesi e nou konnen yon kretyen toujou gen yon batay ke l ap mennen, yon kretyen toujou nan yon konba, yon kretyen pa janm fin alèz, men nan batay n ap mennen an nou gen anpil sòlda. E sou chemen nou k ap soufri, k ap ki vrèman ap soufri, e ke doktè pa ka wè pye avèk tèt soufrans la, men nou met espwa nou nan Bondye, e menm jan nan priyè nou, nou toujou ofri bay Bondye, nou t genyen anpil malad nan lopital lakay nou, ke pou Bondye li menm kapab e resevwa malad yo pou nou, ekzanp nou gen anpil. tan nap priye pou la sè Franco e nou gen anpil tan nap priye pou la sè Lesly Coq e nou gen anpil tan nap priye pou e la sè Blondine nou gen anpil tan nap priye pou anpil sèvant sèvitè de tan legliz la e ke nap Tann Bondye men nou konnen batay la li pa yon batay lachè e le san men se batay le Sentespri de Dye e ke Bondye li menm li kontinye batay la nan non pitit li a Jezi Kris ki viv kap renye pou syèk e le syèk. Absalieu, bon dieu matin et nous sommes toi à la gloire de dieu c'est un somme David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils Ô éternel que mes ennemis sont nombreux, et quelle multitude s'élève contre moi, combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car Éternel est mon soutien. Je ne crains pas des myriades de peuples qui m'assiègent à toutes parts. Lève-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, le salut Est oprè de Letènèl. Ke sa benediksyon swa sou son pèp. Dye fò e gran, Papa nou ki anwo nan fon syèl yo, nou beni w, nou eksalte w, nou di w mèsi, Senyè, pou yon semèn ke w fè nou pase, Senyè, an byen. Papa pou yon mwa ki kòmanse kap avanse senyè nou di w mèsi mèsi pou fanmi nou yo mèsi pou zanmi nou yo mèsi pou legliz ou wa papa mèsi senyè pou chak sèvant sèvitè papa. e ki sou chemen de priyè nou papa nou di w mèsi pou yo pou lavi yo mèsi senyè pou batay ke w pran pou yo mèsi pou sa ke ou reyalize nan lavi yo papa nou postène nou devan w maten an pou nou di w mèsi. Mèsi pou yon semèn ki deja prèske fini nou nan wikèn mèsi pou yon lòt ki pral kòmanse mèsi papa pou legliz ou a senyè malgre tout difikilte ki toujou genyen opsyon ki toujou genyen ide senyè. Pou yo vizite ou, pou yo prezante devan tabènak de glwa ou, pou yo louwe ou. Mèsi Senyè pou envansyon Senyè gwoup Whatsapp sa ke ou te mete e nan tèt lidè nou Senyè pou l te papa kapab ini nou pou l te kapab Tande vwa, e sitou sila yo ki enterese, Senyè, toujou pou ba ou louwanj, toujou pou ba ou glwa, toujou pou ba ou onè ke ou menm sèl merite. Nou di w mèsi, Senyè, pou chak grenn manm, Papa, separeman, Papa, pou kote ou pran yo, pou kote ou mete yo, pou konba ke ou pran pou yo, pou batay, Senyè, ke ou pran pou yo. Papa yo gaye tribò babò senyè papa nou mande w tanpri kelkeswa kote yo ye a yo pa lwen pou ou senyè e maten an senyè nou vin di w mèsi pou yo nou vin di w mèsi pou yo papa e nou vin mande w nan gras ou nan mizèrikòd ou nan grandè ou nan kapasite ou senyè. Wa va toujou vizite yo pou nou Senyè, wa va toujou mete bon ti pawòl nan kè yo Senyè, wa va toujou Senyè poze men beni w nan sou yo Senyè nan difikilte yo, nan pwoblèm yo Senyè ni sa va pa ki fè pati legliz la. ni sa ki pa fè pati legliz la senyè ni sa ki gen pou vin jwenn ou ni sa senyè se pòt legliz la yap tann louvri senyè pou yo kapab papa vini fè yon sèl vwa ansanm avèk nou senyè pou yo temwanye grandè ou papa chak moun senyè ou te mete sou chemen nou nou te kapab priye pou yo sila yo senyè ki jwenn avèk solisyon deja e sila yo ki poko. e pou nou fè yon sèl pou nou selebre Ozana, Ozana o pli wo dè sye.